Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre laka ou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. M espere tout bagay anfòm e deja trè bòn jounen e bòn semèn an nòtre konpani. Yè nou te pwomèt ou ke n ap vini avèk yon emisyon spesyal sou zo. Zo ti David. Yo arete li misye nan peyi Etazini pou kòl ye la paske misye yo estime ke se yon pyon enpòtan nan kesyon ransègneman sou kesyon bandi, sou kesyon 400 mawozo nan peyi Dayiti. Men sa pou konnen, le fèt ke yo ale avèk Ti David, yo pral poze l kesyon, y ap just bezwen konnen ki pèsonalite ki nan gang. Epi nèg sa yo kòmsi yo pral fè yo vin moun souple. Nenpòt lè yo bezwen pran yo la yo ka vin pran yo, nenpòt lè blan an di yo ekoute m vle pou sa a fèt yo pa egzekite l ebyen blan ap debake pou vin pran yo. Istwa ti David la m ta kapab di èske se yon istwa ki long paske n ap remonte nan peryòd misye te pran kòb pou yonyon an. epi yo ale Sendomeng. Rive laba a, Ti David konprann ke li gen lespri. Le fèt ke li ka li, li entelijan. Ditou pa. Ti David sè twonpe grandman. Mwen al mennen yon ankèt sou arestasyon zo Ti David lan, mwen jwenn anpil enfòmasyon. Tande byen, zo Ti David sove ak anpil kòb pou Yonyon. O pwen ke ou te tande yon yon non voice ki di ok depi w moun pran kob mwen wap peye sa kanmenm menm lem pa fè w mal. Lè Zo travèse ak lajan sa Zo al jimani Zo lwe yon apatman Zo genyen 2 fanm kap viv nan kay la gen youn li gen 2 pitit avèk li lòt la li pa gen pitit Zo la lap viv men Zo lwe kay sa pou anpil kòb. Paske m kwè gon kesyon de 200 a 300 mil pèso k ap pale. Lè Zo kòmanse ap viv, Zo vin antre an kominikasyon avèk sèten polisye dominiken. Oubyen sèten sòlda. Zo konfonn sa n ta kapab rele amitye avèk otorite. Se la li echwe. Kòm dominiken se nasyon ki visye, sa ka rive l konn di la nèg yo la epi zo konprann ke li an konfyans e nèg yo mete l an konfyans. Men pandan zo rive lotbò a, gen yon sitwayen. Sitwayen sa a kolabore sètèn fwa a distans ak zo. Zo ofri misye lajan, misye di l pa bezwen. Men. Zo gen dwa nan yon difikilte la, li bezwen achte yon bagay, li rele misye nan telefòn, li fè yon kòl konferans, epi misye tradui pou li. Li menm li pale kreyòl, epi misye li menm li pale espanyòl. Kounye a la a, genyen yon yon ki bay 15 mil dola ameriken, yon mafya, pou antre al touye Zo. Men mafya li bay kòb sa a, se yon mafya ki konnen zo, ki zanmi ak zo. Lè sitwayen sa a rantre an Repiblik Dominikèn pou al egzekite zo, zo an kontak avèk li, kounye a la a zo vin mete l an kontak avèk lòt entèmedyè la, nèg sa a ki toujou tradui pou li a. Lè nèg yo vin sispèk ke tip sa a se touye l pral touye zo, zo di entèmedyè lan pou l ta tcheke. e polis pou fè pran misye men se entèmedyè lan ki di zo jan l pale a misye misye se touye l vin touye zo kounye a nèg la di a monchè zo monchè kòm nèg la pa gentan touye w ale pi fon men nèg la toujou di zo modèl relasyon w genyen ansanm avèk kolonèl dominiken an si m te ou m pa t ap genyen l paske lapolis pa janm byen ak moun tout bon vre. Zo di non monchè, e ou konnen n ap fè peyi, nèg yo bezwen ransèyneman, fò m ba yo ransèyneman. Sou kesyon sa a fò n di ke Zo bay anpil ransèyneman paske gen anpil nèg ki nan gang nan peyi Dayiti, Zo Ti David konnen yo, ebyen blòk sa a depi nèg yo pase ladann, y ap pran yo. Paske gen anpil nèg la ki nan men otorite dominikèn non yo e gen yon seri de gwo pèsonalite tou ebyen nèg sa yo zo bay enfòmasyon sou yo. Kounya la kou a pa pase yo pa touye zo. Nou vin wè zo vin gon kont youtoub, zo ap pouse enfòmasyon maten midi e swa. Kounya yo vin ap chache gen kontwòl zo pi plis toujou. Sitwayen an di zo, si m te ou m pa t ap antre nan lojik sila a. Nèg yo ap pyeje w non se la repons de zo nap fè peyi nap bay enfòmasyon sou bandi gen diferans ant bandi ak lapolis zo pat konprann sa. Vin rive yon bon moman kolonèl la retire zo lakay li l di l pou sekirite l l al mete l nan yon zòn kòm zo pa li byen li pa konn pale espanyòl zòn li al mete zo a se yon zòn de detansyon. Maten, midi e swa, y ap poze zo kesyon. Poze zo kesyon, zo ap reponn. Poze zo kesyon, zo kontinye ap reponn. Men zo pa janm konnen ke kote yo mete li a se nan yon zòn de detansyon. Yo fè zo pale a madanm ni pou dire ke tou va byen, je si byen. Vin rive yon moman, yo retire zo nan espas de detansyon an. Tout lè sa a. Se lè yo arete Yonyon an wi, lè yo vin pran Yonyon Ayiti. Kounya a, Zo kòmanse an detansyon men Zo pa janm konnen, Zo fyè paske yo retire l, yo di l se pou sekirite l. Yo vin retire Zo y al mete l yon dezyèm kote. E se petèt la a Zo pral konprann ke li pyeje. Tip la vin koupe kominikasyon avèk Zo. Sèvis ransènyeman dominiken ki te an kontak avèk tip sa a tou, tip la koupe kontak avèk yo. Lè FBI oubyen DEA, m kwè se FBI ki vin pran zo, paske lè l vin nan dezyèm espas de detansyon an, li pa gen aksè ak telefòn. Li te konn pale a medam yo, li pa kab pale a medam yo ankò. TT kout chapo pou ou paske tu è un bon anketè. TT te gen kontak avèk madanm zo yo, 2 medam yo. Medam yo vin pa kwè nan TT paske. Yo ka met nan tèt yo ke se enfòmasyon y ap chache sou yo pou arete yo, yo koupe kontak avèk TT, Theriel Thelus, ak sèl grenn moun yo rete an kominikasyon se moun sa ki te entèmedyè zo a lè zo te vini an Repiblik Dominikèn. Men medam yo toujou an danje paske yo pa gen papye. E medam yo nan yon bèl kay paske zo te lwe yon bèl kay pou yo. Èske y ap toujou rete nan kay la? Men pwoblèm, si se achte zo ou te achte kay la, se ta kapab mye, men si se lwe, lè ane a rive, pral gen pwoblèm. Kounye a la nèg yo pran zo, yo ale avèk zo. Zo pyeje. Men fò m di nou ke depi lè yo te vin pran yon yon an isit nan peyi Dayiti, se depi lè sa a. yo pran Zo. Arestasyon Zo a potko ofisyèl, men jounen jodi a la le fèt ke otorite amerikèn vin pran yo ale avèk li, ebyen ou ta kapab di tout bagay fini pou Ti Zo. M gon ti kòmantè m ap fè sou kesyon sa a. Ou nèg ou bandi ou konn touye moun, gen yon pwovèb ki di sa w fè se li w wè. Jounen jodi a la a se Zo, paske Zo frè m nan pa bliye ou te konn ap fè yon seri de egzaksyon nan Kwadèboukè. Tankou jan zanmi m nan te di sa, se pa paske jounen jodi a la w ap vin pran pòz ou konvèti, w ap pran pòz preche levanjil e ke lajistis pa t ap gen yon fiksasyon sou ou. Si zo te entèlijan, zo t ap fè anpil tan wi an Repiblik Dominikèn. Paske imedyatman ke l travèse, li pa t bezwen nan kesyon ap pale avèk jounalis. Men ou wè lè malè a dèyè w, lè pou yo kenbe w lan, w ap fè tout yon seri de bagay pou yo kenbe w. Zo bay entèvyou. Zo ap rele moun Ayiti. Zo ouvè kont YouTube li. Zo ap fè emisyon. La ou vin yon pèsonalite piblik Zo. Men si w te vle yon pèsonalite diskrèt, yon Woben Dèbwa, ou ta prale kò lòt bò a la a, ou lwe yon ti kay tou piti ou rete. Epi, ou pa t ap janm gen pwoblèm paske se sou fwontyè ke ou ye. M pa kwè imigrasyon ta pral bay twòp pwoblèm. Men jounen jodi a la a, ebyen zo pral gen pou l pale. Sa ka rive yo mete zo menm kota a Yonyon wi, y al fè yo fè yon konfwontasyon. Èske n konprann? Antouka, se la a istwa zo a, chapit zo a nan 400 mawozo li menm li fèmen. Se regretab zo, anpil nèg ou t ap denonse, anpil konsèy ou t ap bay, ebyen nèg sa yo toujou la, yo toujou ap feraye. Men ou menm, piske. ou fè pati band de rakay la yo pranw anvan lòt yo dèyè antouka mèsi la fami kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di a ke vou apresye le travay pi aprè kèskonn di a la pwochèn.